Gen moun ki moun kap swiv kap gade tout kaka ke nap fè. Manman fè pitit li pa fè santiman pitit. Nou tout konnen ke lang Adan konn mòde. Ase souvan lang Adan mòde men sa pa janm anpeche ke lang fè yon bò dan fè yon bò. Okontrè yo tou lè 2 yo toujou loje menm kote. Nap vin pran pòz nou nap vin pran pòz kòmsi kòmsi se premye fwa nou wè sa kap fèt la e pa premye fwa ok e e sa kap fèt sou facebook lan la ant manman a pitit li pa bèl mwen menm mwen menm m pa foure bouch ladann m chwazi pa foure bouch ladann paske mari a se makomè m se lik te prezante m manman l Denise son moun ki itil mwen. Se lè moun nan nan malè pou konn sil gen zanmi. Tout moun fè kaka la sou Facebook la la silvouplè please. Tout moun joure tout moun, tout moun antre nan nigwit tout moun, tout moun pale sesi tout moun pale sela. Mwen menm m pa vin a pitit mwen sou Facebook, nou banm non milèt. On moun ki pran fanmil ki mennenl sou Facebook son moun ki gen kran. Son moun ki gen grenn nan moudal paske Facebook se pa kote pou mennen moun ke w renmen sitou lè w se aktè, aktris Facebook paske lè yo bezwen foure bwa nan mouda w yo pa ka jwenn ou men yo fin foure l yo fin brase l nan bouda w yo wè w iminize avèk kaka yo wè tout kaka ke yo ba ou pa rive sou ou yo pral atake sa k pi fèb yo. Tout moun la fè kaka, tout moun la pale de pitit tout moun, tout moun la di betiz. Nou konnen sou Facebook sa afè de kan sa ki sa l kreye, ki sa l jenere. M ap di nou li byen. Mwen menm se pa jodi a m konnen Maria gen ti pwoblèm a manman l. Se bagay ke m toujou konnen. Yon lè yo ansanm yon lè yo deporye ok ou pa ka di byen ou pap di mal ni m pa pral kanpe pou m bay youn rezon pou m ba yon lòt tò si se pou tò tou lè 2 moun yo gen tò e moun ki gen pi gwo tò a m kapab di li live se Maria Maria sibi Maria soufri se li konn sal sibi se li konn sal soufri. Dayè zen sa a se pa zen pou nap vin pran woulib sou li e m pap pran l nan men nou. Se pa yon zen pou nap vin pran woulib sou li pou nap fè pale de kan, de sesi, de sela, de kwèdè! M tande Denise genlè te te m pa konnen m pa temwen de li. M tande Denise se swa se pale de sesi de sela. Se tout moun la ki viktim De lòt! Se nou youn nou viktim de lòt, se nou youn ki toujou ap bay lòt kaka! Ok! Li pa bèl, m pa pral di w ke li bèl sa k fèt lan, li bèl sa k fèt lan se yon bagay ki tris, sitou nou nan epòk karèm, kote ke pou nou ta fikse nou, nou ta poze nou, ou konprann sa m di w lan byen, pou nou ta fikse nou se yon bagay ki bon, epi se sa k vini. Bagay sa a fè m pa janm vrèman byen dòmi yèswa, m gen tèt fè mal. Paske premyèman, m pa pral foure bouch mwen nan bagay manman a pitit. Se pa premye fwa Maria gen ti pwoblèm avèk manman l. Ok? E m pral fè nou kite sanwont. M pral pale pou yon fwa pou tout pou nou kite sanwont. Nou pran pòz entelijan nou, nou pran pòz grenn nan bounda nou, tonnè kraze m lè Lamartine sonnen, se pa grenn nan mouda nou k sonnen. M gen anpil nègloyis ki renmen m pou moun ke m ye a. M konnen nou pral vin ouvè dyol nou, nou pral vin di yo wi, Rachel visye. Si Rachel visye se pa mwen k fè nou pa jwenn. Tonnè kraze m, se paske nou pa nan bon bò a ki fè nou pa jwenn grès nan asyèt nou pou nou niche. I don't care sa nap di! Men mwen m pa engra mwen m toujou sonje a ze netez a ze moun a zrachel sa m di lò moun fè m di byen Maria son moun ke m renmen ke m apresye Denise son moun ke m renmen ke m apresye malgre de endiferans ke n de ka genyen tonnè kraze m pap ka kite nou lote l la pou nou konprann nou ka mete l nan asyèt pou nou pataje l an miyèt moso. M pa antre nan biznis Maria ak manman l. Sa s on bagay si w gen lojik, ou gen bon sans, ou pa ka rantre ladan l. Paske Maria pa egare l pran yon timoun piti. Maria s on moun ki responsab a s on aj. Kite l pale, kite l defann li. Sèl pwoblèm ke m gen se paske li pale li vin defann li vin reponn manman n la sou Facebook la la se yon ma se yon mwayen ke li bay pou anpil dyòl pa lave dyòl santi anpil anryenafè anpil kokorat anpil zagribay anpil deblozay pou antre nan sijè li menm a manman l si w son moun tèt dwat ou ta pase yon kote ou ta wè yon pitit vin kanpe devan manman l Ke manman gen tò ke manman gen rezon se lapè se ou la pou mete ou paka vin pran woulib sou sa kap pase la pou ap vin fè kapital total nou se kòm si nou te anvi Denise pandan nou jwenn li la nou konprann nou ka valel tonnè krazem nou pap ka valel lap koke nan gòj nou Poukisa nou rayi l? Anpil nan nou di l sòt. Anpil nan nou di dyòl li sirèt. Il fut un temps, lè m te konn joure l, m te konn di l sòt. M te konn di dyòl li sirèt. Men gen yon bagay ke lekòl pa bay ki rele entèlijans! Ou pa ka rayi l pou jan l pwomote biznis li. Ou pa ka rayi l pou jan l afime tèt li. Ou pa ka rayi l pou jan l di l ap gen pouvwa! Se ou pa wè se paske l focus sou tèt li, se paske li kwè nan tèt li ki fè jounen jodi a l rive la? Wi yè l t ap dòmi nan kay anpay, wi yè l te konn kaka nan sachè, and this and that, and so what? Ke travay li te bon, ke travay li pa t bon, dayè li di w li bon anverite, li di w l pa bon dje, si de twa moun vini w pa jwenn sa fèt ki gade bounda w, whatever, sa w di, ke w di l gen bon lwa, Ko di l gen move lwa. Ko di l dis, ko di l dat! Dayè Deniz gen lwa. Wi l gen lwa. Se paske l gen lwa manman mari a ki fè mari a eritye. S on eritaj ke mari a genyen. E paske nou s on bann moun sòt, ki fè nou pa konprann sa k ap fèt la a, sa k ap pase nan fanmi moun yo la a. E paske genyen. E paske li jwenn. Paske li jwenn ki fè pitit li ka deside. Kitel pou lal fè pal. E afè e menm si Denise ta kanpe sou Facebook li di mari a pa gen lwa, sa se li menm ki manman se li menm ki konn reglemanl a pitit li. Mwen menm mpaka fouti vin ouvè dyòl mwen la poum ta di ke mari a pa gen lwa of course fòl gen lwa paske manmanl gen lwa l sipoze gen lwa. Whatever rebellion. On pitit ou wè k antre an rebelyon a manman l, si w pa ka jete dlo pou di Abraam di sètase, ou pa mete dife, ou pa met luil sou dife. Paske chak nan nou la gon grenn karako sal, nou chak nou chak la gon grenn zone kawo fèv. Se jodi w tande gen timoun fronte, manman fè pitit li pa fè santiman pitit. Mwen menm, m ta gen nan plas Maria, m te ka rele manman m sesi m sela m lòbèy, oubyen m te ka fèmen dyòl mwen! Men li menm si l vin reponn, sa pa regade pèsòn ke l pran dwa l vin kanpe anfas manman l. Kite manman l regle biznis li a pitit li. Pa gen okenn dyòl pa lave fesbouk k ap vin pran woulib, k ap vin di se bon. Pawòl la di w, lè bab kanmarad ou pran dife mete po a la tranp. Gen anpil nan nou la pitit souflete nou. Gen anpil nan nou la pitit antre nan nigwit nou. Nou rayi madanm nan poutèt mari yon mari ke l genyen. Nou di ke li bay mari l pi enpòtans. Eske n anndan kay li pou n konnen ke l bay mari l plis enpòtans? Dayè m pral di nou byen. Pou ti bout tan m konn Deniz la m ka pale de Deniz. Ke devan l ke dèyè l. Ni lè m fache ni lè kè m kontan m ka pale de li. ok and so what ke fi a gon nèg nan vil kel renmen and so what kel gon nèg nan vil kel valide and so what eske pitit toujou avèl non nèg la toujou avèl wi pa foure dyòl nou nan sa nou pa konnen ok m tande menm non m gentan site ou konprann sa m di w lan byen dis and dat Maria granmoun Maria vle fè wout li Mari a vle fè chemen l. M mande l si m pa t di l ke l ta fè chemen l. M pa konn si l fè chemen an twò ta. M pa konn si jan l chwazi fè chemen l lan si l bon si l pa bon. Men mari a, mwen menm m ka pale de mari a, m ka pale de Deniz, m ka pale de Similòm. Jounen jodi a nou rayi fi a. Paske nou wè avèk asirans, avèk pawòl, e pawòl nan bouch li k mennen l kote l ye a. Li vin la l fè wout li. Sa l te ye nou t ap denigre l l ap dòmi nan kay ravèt, nan kay rat, nan kay sourit wi! Tout sa nou di yo japwouv! Nou di l ap kaka nan sachè japwouv! Nou di Kali te gen sourit, te gen sesi, te gen sela! Men pou ti bout tan l lan, malgre nou di l s on fanm sòt, malgre dyòl li sirèt, men li gen on matematik nan sèvo l! Li gen on vye bout kay senk chanm a kouche. Kounye an la pou pitit li, pou fanmi l, pou l bay ravèt, pou l bay tout bagay dòmi. Ki pwoblèm ke n gen avè l? Nou si ke sa n ap fè a la, nou si ke sa n ap fè a la se jijman n ap pote ant manman ak pitit, oubyen se egritid nou, se jalouzi nou n ap fè pase, n ap pran woulib sou do zen an pou nou regle afè pèsonèl nou. Mwen menm Facebook m pa pran anyen pèsonèl. On moun di m lanmèd, m di nan dyòl ou. M di on moun lanmèd, li di m nan dan l epi m pouse bourik mwen pi devan. Tout moun fè tout moun, tout moun viktim. Mwen an 2018, sa m pase sou Facebook la tonnè kraze m. Si m pa t gen on kou pyè bourik, lè konsa m ta fou. Gen anpil moun mwen k ap vin sou Facebook la, yo konprann Facebook la dous. Facebook la pa dous. Facebook la jodi a se kou pa entèl mete paw a la tranp demen se kate ka kou paw e lèw wè yo fè ti pil gwo pil yo leve nan moudaw se sèl Bondye k pou di Abraham sèt ase pou ou m pa pral antre nan zen Denise avèk Guerda. Zen Denise avèk Guerda son zen ki la depi bèl lurèt. Jounen jodi an la a Guerda pran woulib sou sa k pase Maria a, a tout li bay de verite, swadizan di li montre w l ap pase de verite men l t anvi di Denise kot de twa kolangyèt manman. Paske lè Denise bezwen asire l pou l montre ke l gen ponyèt, l ap di ti sesi. Mwen menm sa pa t ap deranje m li pa t ap nui m. Paske mwen menm mwen menm moun kem ye an mpa pran Facebook telman pèsonèl, Denise gon janl fawouche gèda li di ti yonyon ti baka gwo ponyèt gwo sesi gwo sela anpil fwa ou panse moun nan se ridikilize lap ridikilizew anpil fwa lè moun nan ap baw fawouch konsa sa anpil fwa konnen sito a fè efò ou menm tou gèda pa yon kokorat gèda se pa Denise ki fèm konn gèda depi lèm vin nan Miami depi ayiti mkonn kiyès ki rele gèda. Alò Facebook la, il y en a, il y en a pour tout le monde. Tout moun gen fanatik pa yo, tout moun gen moun ki renmen w. Denise sa w ap gade la, gen moun tèt yo pati pou li. Mwen menm, mwen gen yon depite an Ayiti ki di youn nan moun ke l renmen sou Facebook la se Denise. Okontrè l t ap vini isi pou l fè Denise benyen e paske l poko janm antre ki fè l pa fè Denise benyen. Ke Maria te vin kanpe la, ke l te di manman l se kaka l te kaka nan ben, ke l te di manman l se 10 li te fè nan ben, mwen menm ben a ben lan, mwen menm Rachel sa ki t peyi a, ki pa nan vodou, m sètifye ben lan fout bon! Ke Denise te monte sou Facebook la, l te di Maria te kaka nan pafen an, Maria te pise nan lwil la, mwen menm, depi premye jou diven Maria antre lakay mwen, m pa konn ki demand Maria te fè, Mwen gentan wè pitit la gon spirit kap mennen l. Li gon espri kap mennen l. Si l nan kont a manman an, si manman an di konsa non, jan w ap fè bagay la ou pa ka fè l la, se biznis pa l a manman l. Paske jiska prezan la pitit tig la se tig. M poko janm konnen lyon fè chat. Lyon se lyonso ke l fè. E vise versa. Ou konprann? Gèda di w li konn nan zen a pa l yo. Li pa gen pitit ki pou vin monte la. Mari a fon fot, mari a fon erè. Wi l fon fot li fon erè. Paske depi premye fwa l te fin pale a manman l te sipoze fèmen bouch li. Li menm tou Deniz! Ou konnen w gen yon timoun ki ka kanpe devan w ki ka vin di w krèk sesi krèk sela. Ou ta rele l nan telefòn, ou ta ba l kaka. Alò mal konprann Deniz. Paske pou jan Deniz wè bagay yo prale a, pou li menm, li pa vle si pitit la vin gen yon bagay demen si Dye ve se sou responsabilite l. Se konsa m konprann li! E pandan se tan gendwa pa gon merde. Paske ou wè espri sa yo, lwa sa yo, plis timoun nan jèn se plis li gen foug li aji nan timoun nan. E pa premye vè kap kraze nan gouvènman. Pa gen moun ki rele nou la vin ranmase zenglen. Se nou kòm tyoul ki parèt ki pran pòz nou bezwen vin ranmase zenglen. Pa gen anyen la pou n kope sou do fi a kòmsi nan salon lakay nou sa pi bèl, kòmsi nou pa janm gon pitit ki di nou lanmèd, ki di nou langyèt manman nou. Ou konprann? Alò n ap vin pran pòz pandan l pa rive nan salon pèp la n ap vin pran pòz dis, vin pran pòz dat. E m ap di nou li, m pa kwè Maria. Pa kite moun jwe nan tèt li paske Maria granmoun. Li granmoun li kite l aji a pwòp volonte l. E si l ta gon moun ki dèyè l moun sa ap bat chen an tann mèt li. Paske bay la di w konsa malè bib la di w malè pa ki le skandal ariv. Si se ou k pwovoke l. Kite manman demele gyèt li avè l kòman li fin pouse l 9 mwa nan vant ou. Li redi l fin pouse l 9 mwa nan vant. Wi li ka dekri l te pase mizanay, si m pap janm di sa lap di a se manti. Ke manti Ornat sa se sou konsyans li. Paske pa gen moun ki mande l vin fè manti la, e m pa kwè l ta vin la pou l ta vin fè manti. Sa se sou konsyans li. Ou konprann sa m di w la? Men manman an fè li, ou fè yon bagay pou li ki bon. Ou te pase mizè ou antre ou vin la. Jounen jodi a si nòmal li kite kay manman n pou l al chèche lavi. Poul vole de pwòp zèl pal, li nòmal poul vole de pwòp zèl pal. E se nòmal pou manman an pale di whatever sa li, sa l vle, paske se li k dedwane l sou tè apre Bondye. Nou pa gen yn en mil dwa pou nap foure dyòl nou nan bagay sa. E m pat vle pale nan bagay sa. Paske gen de, gen de bagay mwen menm tèt mwen bon m pa ouvè dyòl mwen pou m pale ladan yo. Paske Maria m konn Maria, Maria e moun mwen li e makomè m li ye. Denise la li menm pase de prezantasyon. Ok m wè nou m wè m wè nou hors du sujet olye pou nou pale pou nou pote de filozofi pou n ap ensite pou n ap korije pou n ap di men men men men sak genyen men sak pa genyen pa bliye nou se ayisyen nou gon kilti pitit pa janm gen rezon devan manman nou gon kilti menm si gen de move manman ki egziste m pa di l pou Denise gen manman ki fè pitit anpil abi Men kite syèl la jije avèk yo. E pa nou menm dyòl kaka. Nou pa menm gen 6 pou n ta di n gen yon douzèn. Nou imoral pou tèt pa nou. Ou konprann? Pou ta vin pote jijman. Chak moun son moun diferan. Chak fwaye son fwaye diferan. Chak moun gen edikasyon pa yo. M pa di nou al anmède mari a pou n al lapide l. Ou konprann? Gon jan ou ka trete. Lè w ap pote koreksyon. y a une façon de faire pou korije y a une façon de faire, de le faire lè w ap korije w pa korije a baton lè w korije w ap korije avèk siwo w ap korije an dousè ou konprann sa m di w lan byen Denis se granmoun li granmoun nèt wi l ka vin la l pale pou l di sa l vle sa l pi pito son manman ke l ye Maria Wi tèt li ka pati l ka nève, selon sa manman an di li vin reponn manman an. Nou ta sipoze pran dlo, pran po dlo n ap jete 3 gout dlo atè pou n ap di gras a mizerikòd. Se gras a mizerikòd, pase Facebook sa genlè gen veritableman gen yon dyab sou li, bagay nou pat sipoze wè nou wè, sa nou pat sipoze tande nou tande. Nou pa wè nan ki syèk n ap viv la, 21 nou sòm a lè di vèso. Tout kaka chat ap deyò ok. De moun ki nan diskisyon pa nan dodo titit. De moun ki nan diskisyon jouman pa janm bèl. Ou tande sam di w lan byen? Jouman pa janm bèl. Dayè ou di yon bagay ki fwase m fò m di yon bagay pou m antre nan santiman w pou m fè w voye pye. Ko tankou se bourik ki pral broute l'herbe du pré. Se sa li ye. Nou pa gen anyen pou n ap vin foure Florence, pou n ap vin floure Lène Chen, pou n ap vin foure kan. Yes! Denise sou yo te pran pitit li yo te poste tou. Jounen jodi an la li chwazi li nan kan li nan pòl li. Tonnè kraze m pap kite nou, m pap kite nou fè vag sou li la. A pawòl nan dyòl li, avèk asirans nan lavi l. Lotrejou m fè yon live sou sa. M di anpil nan nou k ap anmède bouda Denise, pandan n ap di Denise sesi, Denise fake manbo, fake sela, Denise tèlman gen asirans, li tèlman kwè nan tèt li gad kote l rive. Pa gen anyen pou moun ap goumen la. Se yon malerèz, Denise se yon malerèz k antre nan peyi an an 94, 95. Kontwole, fè kalkil la. Yon moun ki rantre Ozetazini 94, 95, ki resi achte yon ti bout kay nan ki ane sa? E pa mande l mande prete lajan. Se avèk entelijans li brenn li Yes li fel e menm jan tou Maria ap vini la depil gen grenn nan boundal li gen assurance nan boundal lap gen fan pal lap gen kliyan pal m pa janm kraze moun sou Facebook jounen jodia nou bezwen kraze boundal poun di boutèy mwen menm se 2 boutèy map tann la gon boutèy imakile gon boutèy danbala map tann li poum bè m pa bezwen konnen sil te lave pyel avel m pa bezwen konnen sil te kaka ladann m pa bezwen konnen sal te fel Mwen m jwenn rezilta ladann. Mwen vin la pou m kraze pèsòn moun. E whatever sa yon lòt manbo ap vann, m vle achte m ka achte. Paske m granmoun. Mwen menm m fè eksperyans mwen a Denise. Mwen menm m fè eksperyans mwen avèk Similòm. Whatever sa w ka di! Sa w ka di! Dayè si nou te gen nen nan figi nou, nou pa ta sipoze rejwi. Paske gen anpil nan nou la a, karako sal nou, lenj sal nou pa monte sou Facebook la vin lave. N ap ouvè dyòl nou nan afè moun. Men si n te frape pòt konsyans nou, pòt antandman nou, nou ta konnen ke chak moun gon grenn zanno ka òfèv k ap fikse, chak moun gon dwèt pouri. Gade Maria, lè w gade Maria, w ap gade Maria, ou wè Denise vivan nan Maria. Se Satan, the devil is a liar! M pa konn kote Satan sa pase li vin fè aksyon sa a. Ou konprann sa m di w lan byen? Pase lè yo t abite nan ti apatman an, tout moun t ap kole tèt, tout moun t ap viv. Pandansetan, madanm nan achte senk pyès kay pou pitit li, pou l kite pou pitit li! Epi men lòbèy, men deblozay! Oke? Dayè, ou konnen depi ke yon nèg konnen, depi yon nèg sipoze konnen depi ke l marye avèk yon fi ki gen gran pitit, Il ya dè mezi a pran, gen de konpòteman ou pa sipoze ap konpòte w pou ap fè lapar dè choz. Paske timoun nan son timoun ki gran li, el ka santi, li ka, li ka tradui konpòteman an mal, konsa tou li gen dwa tradui konpòteman an ajis pozisyon ke w ba li la. Depi wap marye a moun ki gen gran pitit, se veye zo w. Slè poko gen biyè? It's ok men kou biyè komanse antre, manman poko mouri. Mwen menm Rachel diplomat peyi a konnen ke on moun ou eritye manman w a papa w, se lè manman w a papa w mouri ou eritye l. E madanm nan pa fou l pa anraje pou l ta gen on bagay, pou l pa ta fè will li, pou l ta leve tout bon an mouche gason. Ok nou ap antre nan vi prive Nap antre nan vi prive fi a, nap antre nan sesi nap antre nan sela. Pandan se tan nap di konsa ke fi a okipe nèg pase pase pitit li. Ou konprann sam di w lan byen? Pandan se tan nap di dis nap di dat. Nou konnen o kòmansman se mesye a ki te toujou avè l? Eske nou pa nou pa konnen ke petèt mesye a te toujou avè l o kòmansman? Apa pitit la kite kay la la a? Men l kite kay la la, l al chache lavi pa l. Kiyès ki pa avè l? E pa nèg la ki avè l? Li pa marye ak avè l? Epa mari ak avèl kòmsi nou p gen pwoblèm pou moun byen nou pa vle moun byen men nou lage nan bouda blondedy avèk dipèfèk la anpeche fi a viv ap fè tout kalite kaka bay tout kalite pawòl nou pa nou pa vle nou pa renmen wè souri nan lèv moun ou konprann yon moun lèl genyen l pataje ak tout moun li bay tout moun li bay lewòp li bay lafrik li bay loseyani li pa gade sou koulè jew sou koulè pow poul ba ou. Ou konprann sa m di w lan byen? Mwen menm m tande live Gèda a, m wè Gèda eksprime l. Gèda bay kaka. Gèda bay kaka, li eksprime l pou tout sa k pase. Paske lè mwen menm, Gèda se moun mwen, Denise se moun mwen. M pa pral kanpe nan mitan ni anfas yo, tou lè de a. M pa moun fou, m pa moun anraje. Se yo la pou m mete pou m di otan. Menm kan Gèda gen plent l ap pote mwen, m di sa m di pou m di okipe afè pa w. E se youn nan bagay ke Denise genyen Guèda pa genyen l. Denise focus, nou di Denise ap fè malpwòpte, nou pa wè kòman l focus sou malpwòpte l ap fè a. Nou di li pa gen lwa, ou nou di li gen foli, ou pa wè kòman l focus sou foli lwa l la. Men nou wè sa l regle avè li. Poukisa nou menm nou pa focus? M konn di Guèda si w te focus ou pa t ap wè Denise ap anmerde w. M konn di l li nan telefòn. Si l vle l ka vin la, l ka vin di li. Wi tout moun gen dwa pou defoule yo. Ou tout moun gen dwa pandan sa rive la a, jodi a se jou pa Denise, demen se pral jou pa ou. Gen nan nou la dan lè jou, dan lè mwa a veni, se mari kap vin denigre w ki gen dwa vin di w bouda w santi, dyòl ou te santi, ou pa konn fè manje, ou pa konn gouye, ou pa konn plumen. Ou konprann? Gen de bagay lò se moun ki gen spuvu de bon sans, lò wè yo rive. Se jenou ou mete tè ou lapriyè, ou bon di, ou bon di gras Seyè, gras a mizèrikòd, ou bon di Jezi pase avè nou. Ou konprann sa m di w lan byen? Ralph pa gen, Ralph pa gen anyen de pèsonèl avèk Denise. Ralph son platfòm ke l genyen. Son platfòm ke li genyen. Dayè si w wè l pran sijè a li vin debat li, ou pa konn poukisa l vin debat sijè a. Sa pa oblije ke son enmi, son pwoblèm pou sa. Èske ou konprann sa m di w la? Men tout moun gen platfòm yo, yo pale sa yo vle, jan yo vle. Ou konprann Joe Pito? Èske ou konprann sa m di w la byen? M remake depi madanm nan achte ti kay la, m remake sa nan mwen menm, depi l achte ti kay la, nou ta sipoze kontan pou li, ou konprann? E sa fè mwen menm, m poko konnen si m ap achte kay, ankò. Ou konn sa k fè sa? Pase m ap gade, m poko konprann latè. M poko konprann latè! Pase mwen menm m pa sèlman fokis sou Facebook, m ap kontwole les astres. M ap kontwole lè planèt paske m son fanm ki li nan ti lèt fan M ap kontwole le pozisyonman dè planèt le syèl astral Ou konprann? Paske m wè latè anba latè pyeje Jiska prezan la kowona poko ban nou souf nou poko konn kote nou gad Moun ap mouri stil ap mouri la pa minò pa kòn pa makèt anba kowona epi sa k pi rèd la yo flanke nou an vaksen Yon vaksen son vaksen miam miam kaka chat, yon vaksen k pa fè anyen pou nou k pa regle anyen pou nou, yon vaksen ke lè w fin pran li pi rèd fò mete fò bride dyòl ou fò mete mask, yon vaksen k pa anpeche w mouri, yon vaksen k pa iminize w vre, yon vaksen ap lage nan kò w ou pa konn konbyen konbyen jèm maladi yo lage nan bounda w sou sa w deja pran yo. Otan de sijè Otan de refleksyon baze. Ou konprann sa m di nou byen? O wi yo gentan antre Nèlin, yo gentan antre Forans, yo gentan antre sesi, yo gentan antre sela. Non! E pa sijè Nèlin k ap debat. E pa sijè Florans k ap debat. Ou konprann? Nou pa ka vin pran afè kan pou n ap vin mete nan sijè ki merite refleksyon. E sesi tout moun ka pale. Tout moun ka di sa yo vle selon nivo de konpreyansyon yo, selon ni, selon jan yo wè reyalite a. Ou konprann? E premye fwa Maria nan kont a manman l? E a premye fwa Maria nan kont a manman l? E premye fwa sa k ap fèt lè l a fèt la? M te kwè se tout jounen Maria ap prale l ap tounen. Sèt fwa si li di w li prale l tounen. Ban m di w yon bagay, yèswa m tande Maria m ri, yèswa m tande Denise m ri. Denise di sil malad pou mari a pa vini kotem chita la m di ooh m di gadon kaka men Denise di ki kaka Denise ap fè la m fè miam miam kaka chat mari a di li menm si sil ap mouri cheri si w ap mouri premye moun kap sove w se manman w se manman w ou konprann ou ka rayi si manman w fè yon bagay ou rayi sa manman w fè w men w paka rayi manman w e otan w pran pozisyon pou rete lwen manman w pou fè vi w fè vi w pirman e senpleman san madichon san anyen pa ladann. Ou konprann sa m vle di la? Men tout moun fèt libè libè, tout moun fèt lib. Yo gen dwa pou yo viv lib, pou yo mouri lib. Mwen menm m fèt lib. M ap viv lib e m prale lib. E m tèlman gen grenn nan mouda m gentan prepare antèman m pou lè m janbe. M ka janbe nan trantan, nan karantan, nan senkan, nan dizan. M ranje chita m mwen menm. Sispann! Sispann! Se yon bagay ki ta sipoze fè w panse, ki ta sipoze fè w reflechi. Ou konprann? Maria, Maria ap plenyen de vi li. Maria ap mande èd, l ap mande konkou. Facebook est vaste. Quand on voit Facebook, on voit le monde. Maria ap gen moun li, l ap gen kliyan l. Ke Denise di l gen lwa, ke l pa gen lwa, whatever sa l ye a, ou konprann sa m di w lan byen, kite foli a manifeste. Si w panse se yon foli pitit la gen, kite foli a manifeste sou li. Ou pa janm konn ki kote l ka rive. Men pandansetan tou, Denise tèlman konn ki gouyad ki gen sou Facebook la, li di w li pa vle akoz de bagay sa pou ti pit la al viktim. Paske di m sa w vle, marye a pa marye. Sil gon pwoblèm la se manmanl yap rele Tande dyòl nou Retire dyòl nou nan sa Sa pa gade nou Non li pa regade nou Okunman li pa regade nou Ok Se yon bagay ki ta sipoze soulve lopinyon piblik Moun ki te fè fraz sitasyon kreyòl ki di w Manman fè pitit li a fè santiman pitit la Li te fou E I'm telling you Maria pa yon move timoun Avanw wèl rive l vin banm reyaksyon sa la esak fèm pa anmèdel m te jis mandel poul pa nan reponn Denise ankò li te dim wi li pap reponn Denise mwen pa anmèdel paskem pa konn kisa ki fè ki fè ki dènye gout ki tonbe nan boutèy la ki ranvèsel ou konprann gen manman ki la pou pitit gen manman ki la pou achemine pitit. Gen manman ki la pou dis pou dat. Gen manman ki tèlman sousye nan fè kòb pou okipe pitit, lè timoun nan fèt son manman, son matant li bay gade timoun nan pou li, son kouzin li bay gade timoun nan pou li, son sè li bay gade timoun nan pou li. E pa tout moun ki fè pitit ki patisipe nan lavi timoun nan. Gen moun nan ki fè pitit, pi timoun nan ou yon kote timoun nan yon lòt kote. E pa desizyon, youn adwat youn agoch. E pa pa chwa. Gen moun nan se pouse yo pouse timoun nan. Epi se gade ap gade timoun nan nan videyo oubyen y al wè timoun nan yo di syo dat. Otan, nou se Ayisyen. Nou gen yon kilti, nou gen de mœurs ke n ap pwone. Ok? Wi! On manman gen dwa, on manman gen dwa pran yon pitit li toupizi l anba l, li pa vle l evolye, li pa vle l di, si pa vle l da! E pal li ye! Nou pa gen anyen pou nou fè a dyòl nou pou nou di. Se pal li ye. Li te gen dwa fin vann li, li gen dwa fin pouse l, li mete l nan asyèt li manje l. Li te gen dwa fin fè l, li fout pran l, li lage l nan latrin. E pal li ye! Li chwazi gouye l pran l. Nèg la fè l kado yon ti dlo l kenbe l anndan l 9 mwa. Li pouse yon, li pouse yon boul tèt 2 bra 2 ponyèt. Se pal li ye! Manman rete manman. Alò pandan se li a la, ou konprann sa map diw la men kel te fèl kel pa fèl nou benyen touyel. Pandan se Denise la. Ou konprann? Si se si m ta m ta renmen youn nan nou eseye mete nou nan plas Denise. M pa di Denise pafè. Denise fè ti erè map dil live. Ou konprann sam diw lan byen? M pa dil pafè li fè erè wi. Mwen menm m ta gade m wè Anne Marie a soti pou vin detrese bò tèt mwen sou Facebook. M tap relel nan telefòn pou m bal kaka. M tap stop zen Facebook la m relel nan telefòn pou m bal kaka. Paske Facebook gon bagay, tout bourik bezwen van pou al laplèn. Tout bourik, pi fò bourik Facebook se van Lagonav yap veye pou yo navige pou yo al laplèn. Ou konprann sa m di w lan byen? Alò pou Facebook pa fè bòz sa la nou ranje kò nou pou nou rayi youn youn lòt vre? An nou rayi youn lòt vre la a? Ki enterè nou genyen pou nou youn rayi lòt vre pandan lemond ap gade nou la? Mwen m pa rayi pèsòn! Ou vin anmède m m ba w kaka epi m move on. Sa pral depan de jan w ban m kaka a, m ka wè w nan lari oubyen m di Senyè m pase lesyèl lòd, m di Jezi manman kaka sa a, li te ban m de vouzan twa lanmèd, fè on jan pou m pa kwaze avè l nan lari pou m pa al ranmase priye l. Paske mwen menm moun k ap mennen m nan, nonm k ap mennen m nan p ap pèmèt mwen. Whatever moun sou Facebook la poum ta wè sou wout mwen yo non malè menm si gen anpil ki pa bezwen èd mwen wi poum ta kite yo ale oubyen poum ta kite yon bagay rive yo poum ta wè yo nan solèy poum pa ta mete yo nan lonbraj mwen di w Facebook son mond virtuel li pa reyèl gen anpil kaka kap pase sou li ki tradwi reyalite men Facebook pa reyèl Facebook son mond virtuel ke nou monte nou fè kont kaka nou sou li ou konprann Nou fè kot kaka nou sou li. Fini a bagay sa. Fini avèl. Denise monte Facebook poul fè pwomosyon l. Dayè ou wè li fè yon live li di tout moun li te fè yon bagay seli ki sekskizè gran. M tande live tou lè 2 moun yo. Denise di sil te fè yon moun yon bagay li mande moun nan padon li mande moun nan ekskiz. Paske nan moman an ou pa konn ki refleksyon lap fè a lavil nan moman an. Pran pòz ne chen yo. Men yo pap bay sipò. Yo pa foure men nan pòch paske se yon bann grangou. N ap rele m visye. Nou pa menm gen 2 glòs luil nan asyèt nou menm pou n ta bay moun niche. Pou n ta manje, pou n ta grese dyòl nou pou n ta bay moun manje. E pa afè visye k ap regle la. Se pa afè kan k ap regle la. Se yon afè de fami, afè de san, afè de jèn. Antre l'arbre et l'écorce, il ne faut pas mettre le doigt. Ok Tann mwen se fanmi Denise nou ye Bann sou moun bann avoka san papye nou bèye vin plede a Nou bèye vin plede pòs Mariane ou peche tifi a viv nan pede relel nan telefòn konprann nou ka bal konsèy konn gyèt manman nou Fout rale nèg la kap plumen sou nou an bal konsèy Timoun nan ou pa ka pale avè l anndan lakay ou a ba l konsèy. Ou konprann? N ap nou san tòz, n ap vin pran pòz avoka nou, ap vin plede, ap vin sesi, ap vin sela. Nou tou byen vin foure dyòl kaka nou an afè moun, ki tò ki arezon. Hein! M tande, m tande Guerda k ap bay Denise kaka, se ri m ri. Paske Guerda est en, a, se, se, se, kòman w di moun yo, Guerda se, e, e, e, se defoule l ap defoule, on appelle cela défoulement. Li jwenn van lal lagonav li fout Denise de twa kaka paske Denise konn ap nwil anmèdel li fout li de twa kaka ou konprann nou gen dwa ap vin di sa ap vin dat m t anba live Lovamix lan m renmen refleksyon Lovamix lan sak pou moun nan se pou balil lèw wè moun nan pale l pale deyò e pa yon afè de kan se pou fout balil li byen pale konbyen moun la Denise ap peye pwomosyon ki monte ki fon refleksyon la pou Denise ou wè m Denise pa peye m pwomosyon non. Li pa peyem pwomosyon, gratitid mwen. Avèk dil mga avèk similòm se, se si ki, dil mwen avèk similòm, mama son timoun ke m renmen e makomè m li ye, e mwen k marenn djedje, m ap di sa m ap griyen dan m, m gen, m gen, m gen, m gen, m gen devwa, m gen devwa pou m pwoteje yo tou lè de. M pa rantre nan zen manman a pitit, kote w konn tande bagay konsa? Yon moun rantre nan nan zen manman a pitit! E tout sa ou wè kap pase la a yo, mwen Rachel sa ki t peye a premye moun ki fè reading pou mama m te dil tout. Gen bagay kem konnen, gen bagay kem santi. Ou konprann? Men ou pap wè m vini la a pou map vin rabese lòt la. Pou map vin monte, pou map vin rabese youn pou m monte yon lòt. Denise se manman. Gen bagay li fè kem pa dakò, men li se manman li gen dwa. Li gen sipremasi. Li gen li gen sipremasi, li gen aksyon siprèm pou l aji, pou l fè sa l vle, jan l vle, jan l pi pito. Ou konprann? E si l te deside kite mari a Ayiti, sa k t ap rive, sa k t ap pase? Ou konprann? Li gen dwa se yon manman k pa t prezan nan vi pitit la, men omwen li fè sa k bon an, li retire timoun nan Ayiti, li mennen l vin la. Ou pa gen anyen pou w di non, ou pa gen pou w al monte tèt li kont manman l, kite l aji. Mari a pa yon timoun piti, l ouvè mouda l, li pou son pitit. Li konn le byen, li konn le mal, li konn kote l vle ale, kote l vle rive. Alò, s on ti jalouzi tou wi. Manman an ta toujou renmen l nan kay la. Paske gwosè kay sa, senk chanm a kouche, ou konprann sa m di w nan byen, se pou pitit. Pitit li gen chanm li, li gen chanm. Kote manman an di w pitit li gen chanm li, li gen chanm li. Si l ale do l, li vire do l. Li ka gen yon bagay ki pa fè l plezi. Li ka gen yon jalouzi ke l ap fè nan kay la. Ou konprann? Men se bagay ki gade li menm a manman l. Ou pa ka pran pòz ou pou w ap vin ouvè dyòl ou. Valè move kout pwent ou pran yèswa. Valè, valè, valè kalòt ou pran nan figi w. Lè vakabon ap demachwele w. Valè jan yo demachwele w. Ou konprann sa m di w lan? Men that's it. Lè m te wè Gèda fè lapè a Deniz m te kontan men aprè m vin wè zen an m fache. M di Gèda m fache. M di nou pa ka tout tan on padon, on eskiz. Lapè te fèt epi bagay la rekòmanse ankò. Ou konprann? Si m gon pwoblèm la m ka rele Gèda? Wi m ka rele yo tou de. M pa gen pou m kanpe nan mitan yo. Yo tou de m ka rele. Ou konprann sa m di w lan byen? Kote m ap griyen dan m a Gèda, m ap griyen dan m a Deniz. M pa nan mitan, m pa moun, m pa moun k ap sèvi moun de pon. M pa dis, m pa dat. E whatever sijè yo pote nan Ralph, m pa vle moun joure Ralph. M pa vle sa! M pa vle yo joure l. Yes! Li la poul bay tout moun mikro. Ou konprann sam diw lan byen se pa se pa yon kesyon de Ralph. Lè Ralph ap fè ap fè ap fè e e bagay li ou konprann sam diw la tout moun patisipe. Ou konprann li rele Maria men Maria k pale. Maria pale poul fè w konnen ke l son timoun ki pase mizè nan vil ke kounya l bezwen yon brek ke kounya li bezwen pou l jwenn sipò poul vole de pwòp zèl pal. Facebook la gen kob sou li. Mwen menm pa egare m egare. Tout se la nè pa bezwen. Ou pa wè m parèt avèk yon boutèy krem ak yon boutèy likè? Avèk reading nan? Konbyen fwa ou wè m la, m fon semèn m ap pwomote tèt mwen. M pa janm vrèman pwomote tèt mwen. M gen lòt moun la k pwomote m. Ey Tigwav, fò m voye yon bagay pou ou. M gen lòt moun la k pwomote m. Marisena pwomote m. Deniz pwomote m. Lòt moun pwomote m. Ou konprann sa m di w lan byen? Koute m ap fè rezève. Le temps est à la pu! M ka m ka pase la m ba m m pere al fon mwa pwomosyon. Apre lòt mwa an m fon kanpe. M pase m bay Slim jous pou yo pa bliye m. Oubyen èske w janm wè m vrèman m son moun ki fokis nan pwomote tèt mwen? Non! Non! Men son moun vin la l gen biznis li pwomote tèt li. Li gouye l chante. Li sesi l sela. On manbo E problème sa m gen avek Haït se sa fe nou toujou ap di konsa ke oh Rachel pou jan m wè w gen don ou se sou trò relax ou toujou ap sesi ap ranse avan manbo dèyè manbo a son moun ki dèyè manbo a ok lwa yo gen regleman pa yo gen afè pa yo li pa deranje l nan anyen ke l danse ke l gouye ke l monte bòbòt li whatever sa l vle li granmoun a son âge Denise granmoun on moun gen mwatye syèk E pa tout moun ki wè 50 an. Gen moun ki mouri jèn pou mizè fi sa pase. Lè Denise ap rakonte w mizè l pase of course li pase mizè. Mwen m konnen. Li konn rakonte m mizè ke l pase. And so was so and so. Hein! Alò banm di w yon moun ba w lide fè yon bagay pou ou, jounen jodi a li tounen yon repwòch pou ou, men se pa li menm ki foure men nan pòch li k ba ou. Tout moun ka montre yon moun wout, yon wout. Tout moun ka montre yon moun, yon moun yon chemen. Nou konprann? Alò nou vin monte sou do l la, nou vin plati sou do l, kwè s on grenn pinèz k ap souse san. Nou tout benyen touye l, nou benyen nwaye l, bon nou bliye Rachel la. Nou bliye chak moun gen ekout pa yo. Menm si, se son pa lèzenbesil ki son andesoudma paj. E moun lojik, moun sanse, moun lekti ekriti, elit entelektyèl Facebook la se Rachel Samedi k dèyèl. Ok? Pije? Se pije? Elit entelektyèl la se Rachel Samedi k genyenl. M pa di se mwen k genyenl sèlman non, m di w se Rachel Samedi k genyenl. Kisak genla pou nap fè pale anpil lan la son sijè poun te antere depi yè swa wi epi Denise sispann fin pale de bagay sa kite bagay sa promote fè live ou ou pa nan bay repons reprann that's it Maria yè m rele w m di w pou pa nan pale de bagay konsa ankò fè wout ou cheri pourswi ta wout pourswi chemen w ou konprann e map di w byen atout Denise ap di Maria kaka ou wè l bay Maria madichon. Nan trip li l soti. M ta renmen konnen konbyen nan nou k te la lè l t ap pouse l la. M ta renmen konnen. M ta renmen konnen konbyen nan nou ki viv istwa ki mennen pitit sa ba li. Ok? Paske lè w fè yon pitit, se nanm timoun nan k chwazi w. Kounye a m ap rantre nan gwo refleksyon avè nou. Lè w an gwòs ou fè yon pitit, se nanm nan k chwazi w. Ok poukisa se poukisa nom mari a se Denise li te chwazi tandis ke tout tan Denise ap bay blag ap di koman son ti moun li pat sur ke li tap fèl li fèt kanmenm li fèt kanmenm li fini kanmenm e wap gade lot pitit Denise la m pa wè el sanble a Denise men mari a leve Denise tèt koupe depi wap gade mari a ou wè se Denise alò ou vè dyòl ou wap vin antre nan bagay konsa Eh yap byen ou mèt tande Maria ap pale kaka Denise ap pale kaka yap byen Maria ka pa tounen al viv kay manmanl men l sipoze di manmanl bonjou 9 mwa nan vant ap vomi ap krache gen moun lè yo gwòs gade yo fè 9 mwa sa gade yo vin mèg tankou se moun ki pwatrinè ki fè tibèkiloz Pou ap pouse yon timoun. E pa tout fanm ki gen chans pou l ap pouse yon pitit pou yon nèg akonpanye l. Lè nèg la akonpanye w ap woule vant ou, ou konprann, se un enfant, une enfant voulue. Ou konprann? Jan sa bèl lè w ap di cheri m pa ka kache, m pa ka sesi, lè pitit la gen papa. Pou w ap sesi, anvan yon frape pye w, ou fè yon rizèz. Wi Jezi, pitit la ban m yon ti kout pye. Ou konprann? Men lè w ap pote yon timoun poukont ou. Ou menm a Bondye? Hein? Ou pa konn kòman sa ap ye? Ou pa konn si wap viv, si w pap pase nan akouchman an? Ou pa konn si timoun nan pap viv? Eeeii! Twòp konvèsasyon, two de konvèsasyon. Two de konvèsasyon! Two de fraz, two de mo, two de gramè, two de leksik! Pon koze manman! Dieu ne pouvè pas être partout à la fois, il créa les mers! Manman se Bondye sou latè. Si w pat konnen l mwen di w li. E se lè w pèdi manman an w tounen kriz boulit mwen. Lè w veki sètèn zane avèk manman w, manman w ap beure w avèk yon kouto yon beur spesyal. Manman sa pa la pou konn doulè, pou konn kèske sè k kondi madanm nan te di m le manman. Ok. Mwen menm gen de jou m kriye 3 fwa pa jou. M pa manm pase yon semèn pou m pa ri lan mwe. Pa mande Bondye si m ap fè yon manje manman m renmen. Pa mande Bondye si m ap tande yon mizik manman m te renmen. M aprann viv avè l nan kè m paske mwen menm manman m pa mouri. Lamò se pou le kò fizik. Nanm nan la lap veye sou mwen tonnè kris boulit mwen ou pa ka manyenm menm manman m te gen nan vivan an ma di w li e menm manman m gen pandan l janbe a paske m sur e sètèn lap voye yon limyè sou mwen m sur e sètèn li tounen yon anj gardyen de pli pou l veye sou mwen ok manman rele manman bann san manman. Kom nou tout nou pa gen mama ok nou pa gen pou n apiye Maria pandan l vin kanpe anfas manman l lan non pa gen moun kap apiye l nou pa gen pou n anmède l tou li granmoun nou pa gen pou n anmède l tou ok paske pandan w wè l vin konsa la li vin aji l vin kanpe devan manman an ou pa konn kisa k anime l ou pa konn twòp bikòz konzi Mendel twòp bikòz ou pa konn ki satan ki vye satan ras rasyal. Nan eskòt lwa yo, gen je pete, gen bra kase, nan nasyon an gen tout kalite de lwa. Sa k fèt lan la, se yon bagay mistik li ye wi. Yon bagay purman mistik li ye. Zye sa w wè fèt la, se pa yon zen konsa konsa l fèt non. De l'obscurite naît la lumière. Ou konprann? Ou gen dwa wè yo separe la, yo separe pou Maria pran zèl pa l tou wi. Pou l swiv wout li, pou l pran chemen, pou l asime chemen, pou l asime, asime wout li wi. Ou pa konnen! Ou pa konnen, ou pa gen anyen pou di. Epi pi fò nan nou fè pitit, on bann manman krab. Sa k sa, sa k ap pran pòz milyonè yo, ou konprann madan Tchitchi ap pran pòz milyonè, l ap pran pòz se sa, pran pòz se la l. Èske l gen pitit k ap viv anba pye l? Non! Mwen m pa gen pitit kap viv anba pyem. Nou fèk kòmanse pale kaka ke nou vle. Ok I don't care. Kounya kiyès ki ou konnen ba se Celine Dion di w konsa. Le jou w kòmanse pa bay sa moun sa moun di, sa moun panse regle anyen pou ou, se lè sa lavi w kòmanse. Denise pa ban nou regle yon mèd pou li. Li blondinetèz, li blondinetèz nèt! Afè entèl te joure pitit mwen menm sim tap pran sim tap pran foto pitit mwen pou map mete sou Facebook pou map sesi pou map sela nou tap met kaka nan dyòl yo nou tap fè dis nou tap fè dat sim tap pran foto fanmim poum afiche gen anpil moun la k tap pran sezisman nan se mwen k manman kaka a. Wi se mwenk manman gaga a. Se mwenk rachel la. Se mwenk pape chay la. Se mwenk manzè sandrine nan. Se mwenk pitit madan kolo a. Enhen. Se mwenk konn gouyad, lè tetan, lè reken, lè pwason. M konn tout. De zan l gen sou facebook la. Denise gen de zan sou facebook la. Li rive la. Paske. Li kwe nan tet li. Nou di la fe kaka. Li kwe nan kaka la fe a. Nou dil 10 en dat li kwè ladann! Ou konprann? Mwen menm se youn nan moun m konn nan zen avèl, m konn nan gwo zen a Denise, ou konnen m te nan zen a Denise. M nan zen avèl, m bal kaka. Pa yon jou m pa janm desann li, m pa janm devalorizel. M pa gen pou m desann pèsòn moun la, devalorize pèsòn moun la. M pa konn pou m desann desann biznis pèsòn moun la. Denise di Mama pa gen lwa se biznis Denise a Mama. Mama voye yon diven ban mwen. Espri a mache a tout pwen a vin banm non l dim kiyès li rele. M wè anpil nan nou nou souzestime m. Ayayay moun nap souzestime a tonnè boule m. Sa nou pata panse a se li m ye. Sa nou refize admèt la se li m ye. Je suis Rachel Samedi. Je suis celui, celui qui suis! et restera e wè nou wè m nou pa konn ki bwa m boule nou pa konn ki bwa m chofe ou konprann m pa nenpòte ki m pa yon kwalkyera m son moun ki grandi avèk mœurs et culture m son ayisyèn an tè etranjè m gade menm prensip la menm edika menm edikasyon ou pa foure dyòl ou nan koze frè ak sè. Ou pa foure dyòl ou nan biznis madan mamouche. Ou pa foure dyòl ou nan biznis manman a pitit. Son kesyon de trip. Ok? Son kesyon de trip. Ou konprann? Son kesyon de trip. Kite yo jere afè yo. Dayè, ni Maria, ni Denise, pa gen youn ki kontan. Map gade je Denise nan bon live jodi a la, Denise pa dòmi. Je yo pa je l nwa, l gen de ble. Maria son moun, son bon timoun li ye men lèl anraje l anraje paske son dan tòk sou li yon dan tòk avè li kap mache a tout ponya ou konprann kap mache a tout ponya alò kounya la poum ta onetèz la poum ta kite banm retire malpwòpte sa tann mwen Kote moun nan? Kote koman rele la Clara Thamar Clara Thamar kote espès endividi sa ravèt sa fè koman koman ou fè vin anba live sa tonnè krazem sim di 3 pawòl la ou pa konprann yonn enbesil sim di 3 pawòl la ou pa konprann yonn nap foure dyòl nou nan bagay ki kipa kipa regade nou pa konsène nou ou konprann pandansetan nou menm gro zen pa san dan lakay nou Pitit rele la police di mari nou te manyen bounda yo te ba yo dwet Mari nou al nan prizon pou tèt yo fè ka de personne ka de mari Jezi nou paka di ka de Jacques se pa Jacques nou ne sommes pas entren de parler de Jacques ok m paka di ka de Jacques ou konprann Pitit nou pran prizon mari nou pran prizon akoz de pitit nou bann voksal ki pase nan fanmi la nan nan fanmi moun Facebook. Alò kounya jounen jodi a la se men sòl pa Deniz, Deniz leve men sòl pa l la, nou nan bouda mari, kite bouda, kite mari an repo mwen tanpri, fout kite l o repo mwen tanpri, li pa renmen nou, li pa renmen nou vin ba l, vin ba l konsèy, li granmoun, li gen dwa pou l bwè klenyen, pou l bwè dibon tafya pou l gouye, kite l, men nou pap pran l ankò non. Afè Maria ap monte sou Facebook vin ba manmanl repons la nou pa pranl ankò. Sin se 2 moun sanse n 2 moun lojik nou pa sipoze ap promote la mediokrite malpropwete nan. Sa e pa biz e pa bif Florence avek Blondedy gen la. Ok! Apa Shell Creole te gen pitit pitit li a. Tu vois? Menm si w wè dèfwa m pase m ba Shell 2 kout bouda, 2 kout fwèt nan mouda Shell. Men tout verite, tout sa pou m di de bon de Shell m ap di l de bon de Shell. Pa gen moun ki ka anpeche m pale de de pèsonn sou Facebook la la. Ke lan byen ke lan mal. Shell te gen yon pitit ki te vin kanpe devan l la sou Facebook la la wi ki reyaksyon w wè l te gen? Ki reyaksyon w wè l te gen? Ou wè se retrè l te bat? Li te fè yon retrè. Paske timoun isit se timoun ki gen madichon. Oh! E pa Ayiti! Yo gen madichon. E pandan se tan, sa Mama fè a l pa bèl, men m pap jije l. M pa konn nan fon enteryè l sa l ap pase, paske gen bagay ke m konnen. Ok? M pale sou tout rezèv. Men si nou konprann n ap vin antre nan mouda. N ap vin antre nan mouda Deniz la! M pa rantre nan zen Deniz avèk Gèda. Zen Deniz avèk Gèda s on zen damou. Gèda renmen Deniz anpil. Denise apresye Guerda anpil Rachelle kap pale wi Denise apresye Guerda ou konprann li konnen se 2 zanmi se zen 2 zanmi mpap fout antre ladan yo men nou menm bann salopri bann mechan pèpè nou plis fè kaka ke nou fon bagay ki bon map gade Reginald la ki sòti yon mizik la. Nou fèl fèyit kotel rive eske li fè eske eske eskel fè on on konbyen m pa konnen an èske èske èske konbyen ka mizik la fè sou sou YouTube hein pandan se tan nou fokis nan bouda Reginald la kap demele trip li ou konprann kap vann krèm en so en so what li machann krèm so so what li machann krèm se pou sa nou rayim nan wi paske lè map ban nou bon lojik la depi bagay la pa an favè nou n tire pye n voye kaka. M tande netez. Ou konprann? Se pou mwen di ki ès la ki fè netez la. Ou pa kab moun w ap swiv la pou kontrè de li menm. Li pa make sense, sa rele fake. M ap gade Florence. Se pou moun mete jape nan bouda l la, li pa janm vire gade w. W ap gade Nation yo fè anpil kaka. Yo pa menm pwomote tèt yo, yo pa menm kanpe dèyè dèyè, ou konprann? And so and so and so what? E premye l fèk kraze nan gouvènman, Stéphanie kite Shell Creole. Alò poutèt Stéphanie kite Shell Creole, ou panse Shell, Shell pa p egziste? Non cheri. Gen moun la ki tèlman renmen Shell, kaka n ap pale yo la, yo, yo just kole, se atò yo kole nan bouda Shell. Nou pa benyen goumen sou Facebook la, nou pa benyen dèyè lajan sou Facebook la, lajan nou dèyè a se nou pral avèl. Ou pat gon kay ou vin genyenl, dim kòman w santi w pandan w pat gen kay la w vin genyenl. Kòman w santi w? Ou pat gon machin, ou Jezi fèm kado yon machin nèf, ou vin genyenl. Pandan kòman w santi w pandan w vin genyenl la? Tout foli a se pandan bagay la poko rive nan men w. Ou bezwen 10000 dola. Ou bezwen 10.000 dola, pa egzanp, pou achte yon machin. Kou fi, ou anba redi ou fè 10.000 dola. Kou 10.000 dola rive nan men ou, se grenn pou mete nan mouda ou pou 10.000 dola sa achte machin nan. Paske pandan 10.000 dola rive nan men ou, gon lòt pwoblèm ki pi ijan ke machin nan ki gentan parèt pou rezoud. Enbesil! Ou pa wè lavi a mande fò entèlijan pou viv? Fò gen brenn pou viv? Fò dechifre lavi w pou viv? Ou konprann? Malèyèz la achte yon bout kay, ou konprann sa m di w lan, ebyen alò pou byennèt li, l fout fè yon pisin ladann. Sa l ye? Demen si Dye ve kay li gen la, demen Bondye gen dwa beni w la si w fokis sou tèt ou, sou travay ou. Ou ka gen yon menchyenn. Ou ka gen yon mansion. Aprè mwen menm chita nan palè m nan la, gen anpil moun k ap di, Oh! Men, men, men anlè kalab dekale. Se pou dyòl nou m chita anba l menm. Paske mwen menm mwen di nou konsa, se nou k pou ede m wetire ginyon nan mouda m. Ou konprann? Men m chita nan palè m la, byen ranje, byen dis, byen dat, ou konprann mwen byen! Pandan w ap vin gade anlè kalala k ap sesi, k ap sela, montre m kote w ye ou menm. Montre m kote w ye ou menm. Suspann pale focus sou tèt nou. Nou wè 21 sa, tonnè boulem wè 21, 21 pa dous non. Tonnè krazem. 21 an rizèz. Ane a son ane rizèz li ye li pa dous. Ou panse tou va byen tou, kote tou pral pral jwenn poul byen an la. Hein! Pandan se tan mwen di nou fè rezèv. Paske ou wè Biden vin nan bon 1400 dola se chak mwa pou yo ta bay li wi. Paske pral gon razè la pandan ane an la, se mete grenn nan bouda nou la, korona stil ap feraye wi. Twòp bagay devan zye nou pou nou fokis, pou nou ta debat. Nap okipe Maria a Deniz. Nap okipe Maria a Deniz, 2 moun byen. Manman a pitit. Vant avèk trip. Bann soumoun. Ou pa ka di byen pa di mal. Enso enso madanm nan gon nèg li renmen. An kwa sa deranje gon nèg li renmen. Pou kisa ou pa pale de mari pa w ou menm. Pou kisa ou pa pale de mennaj pa w ou menm. A mwen map pale w de mennaj mwen. M gon ti mennaj la mennaj la pa vle m mete bon kounya gade nou pa p wè m a plim je. Nèg la di m pa vle w legliz ou pa nan madigra rete konsa avèk zye a marim di mache ma mennaj mwen di mache maskara pou m pase nan zye m kòman ma je mène ma vie eh nan nan moman la mwen menm avèk blondedy nap mennen pwoblèm ki rive nou tèlman zen bou nou tèlman bouzen m pap vin a ti pitit lala sou facebook lala ou konprann pou n pa pran l nan menm pase nou pral di nou pral parèt a bouda nou ap shake bouda nou pase menm pa gen ou konprann pou n vin pran nèg la nan menm. Men men pa nou ii mere. Trop bagay ap pase sou latè pou nou kole bouda nou nan grimas. Sak pase a pa bel. Li pa bel ni li pa joli. Ou son manman ou gen zantray. Ou son manman ou gen zantray. Ok. Ou pa ka di byen. Bon ou we. Ou we granmoun. Granmoun pye yanm nan. M do nan zen avel la. M gen kont avel la. Ou wè Sephora? M sur et certain si Sephora ap vin pale, Sephora ou wè la. Eeh machann piskèt la, machann pwason an Sephora. M sur et certain si w wè l ap vin pale la, li ka pale. E m make sure ke si l pale, li pa p nan enterè lòt moun. Li pa p nan enterè lòt moun, nan enterè Denise l ap ye. Nou se Ayisyen. Nou gon edikasyon. Nou gon fòmasyon. M mèt te fè tout rès vi m nan Amerika, m pap janm amerikanize m. Je reste à la, je reste à l'haïtienne! M konn sa k rele leve timoun nan peyi Dayiti. Sitou lè w ap leve timoun pou kò w. Lè papa pa la. Pou ap dòmi pa soustraksyon, leve pa divizyon. Hein! Wap domi pa soustraksyon wi. Ou fin soustray epi nan demen maten pou fè divizyon pou leve pa divizyon. Ka la toujou gon gon pen a kafe! Lèm di lakay mwen te toujou gon pen a kafe, m pat dekri mizè pa ka manje m non. Paske mwa menm gras a Dye mèsi epi chan je ne pa koni la fen an Ayiti m son ti moun ki gon bon anfans! Oh Bondye beni m cheri. Manman m bat on parazite epi m te jwenn on bon matant, on seconde mère avèk on bon granmè ki envesti nan lavi m ki fè m frekan konsa. Wi m gen pride pou 3 moun sa yo. Wi m gen pride pou yo. Ou konprann? Lè moun nan poko wè petit déjeuner an li fout kore lestomak ou avèk on pen a kafe. A midi pa gen vyann wap jwenn yon diri a sòs pwa. Pa fè m sa, sa Ayiti ou soti. Jounen jodi wap pran pòz sa wap pale aransò mal, wap di se pòv ki manje aransò, se pòv ki manje aransèl. Mwen m pa janm manje aransò aransèl lakay mwen. Fè nouvèl. Fè nouvèl! Paske wap bezwen yon ti aransèl pou remonte gout dyòl ou. Ou ap bezwen yon aransò pou batize spageti a. Sa Ayisyen fout ye. Kisa k fè nap fè tout bagay sa? Lajan? Ki lajan? Lajan? Lajan de Guy? M rele lajan de Guy. Wi lè w pa gen lajan vrèman vre, ya di w se chen men m rele lajan de Guy. Paske gen anpil kote ki gen lajan, men pa gen kè kontan, pa gen lajwa. Pi gwo richès la Nèlin toujou di l, gen de fwa tèt li pati madan Chichi an, en en, sa k pou li a m ap ba li, m ap toujou ba li l. Li toujou di w pi gwo richès la se lajan, se la, se kè kontan, se lajwa. Kè kontan an ou pa jwenn li, ou kreye l. Ou pa jwenn kè kontan ou kreye l. Lè wap gade sa kap pase an Ayiti èske kè w ka kontan? Hein? Bon lè wap gade zen Maria a Denise èske kè w ka kontan? Non, kè w pa ka kontan. Men ou ka kreye kè kontan an. Ou pa bezwen pil ipokrit nan antouraj ou pou w kreye kè kontan an. Ou pa bezwen moun kap vin pran mase kras anba dyòl ou Pou kreye kè kontan an. Ou ka pou kont ou epi ou kreye kè kontan ou, kreye apinès ou. Ok? Ou kreye l, ou tande yon mizik, ou rele yon moun, yon fanmi ou, ke w pa tande lontan. Matant kòman w ye, tonton kòman w ye? Pase lakay la, vin manje pou Pak la. Ou konprann? Ou viv avèk moun ki vle viv avè w. Make sure ke w pa gen ipokrit nan antouraj ou. Paske lè ipokrit, y en a, y en a partout. Se sa l ye. Bay Denise lapèl mwen tanpri. Nou ka di l fè erè, nou ka bon jije l. Nou ka di Maria fè erè, nou ka di Mar, nou ka bon jije Maria. Sa k fèt kan lè w pa konn ki koz li, ou pa konn ki fondman l. M pa rele l konplo. S on bagay ki te la pou l te fèt, li fèt. E pa konplo li ye. Nou pa gen pou n ap vin mete luil sou dife! Atansyon! Pandan w ap vide luil la sou dife a, veye pou dife a pa rive nan moudon. Jodia nou wè Denise avèk mari a ba yo lapè mwen tanpri fout yo lapè paske Denise se lik dedwane mari a ok Denise li ka fon lapriyè pou mari a e li di w sa li di w l pap modi pitit li fèmen dyòl ou ayisyen ou konprann si w pa gen pat mande pat si w pa gen bwòs mande bwòs ou konprann mwen menm mwen menm m gen dan gaye m pa gen dan bonbon m pa gen kari m pa pase maladi sa yo. Haye dan nan dyòl mwen tou bro se epim fè profilaxi ooh m bra m renmen Rachel cheri m pran swen Rachel janm kapab tout sak bon tout sak bon m vize tout sak bon m fè tout sak bon pou Rachel sispann nou m ta vin kite nou ap devore fi a la poukisa depi nou devore fi a la nap devorel la la poukisa li te joure Florence li te joure pitit Florence li te sesi li te sela nou sur kote m te ye m pat janm te konn zen sa yo kibò m te ye eeh. E m pa t ap fin pale nan, paske m wè nou pran bagay la, nou fè bagay la tounen yon bagay ekstwòdinè. Nou fè l tounen yon pakèt afè. Ou konprann? Bon m voye moun sa a ale. Depi se ravèt kanba live la, m ap bloke tout. Dayè m gen yon prizon m p ap kraze. M kwè m tande nan anpil nan la oh Rachelle ou blokem pa erè cheri m sorry ou pral fon fo pas ou vin gade manmanw ou konprann pase pase lèm fè live m pa tag pèsòn m fè live pou lovers mwen m fè live pou elit entelektyèl moun ki konprann tròp voksal sou Facebook la manyen met on bemòl ok nan voksal yo met on bemòl epi tout moun bon vandredi sen. Hein kreyol pale kreyol konprann fout kite bounda Denisa Maria o repo e sa m di nou mwen menm m mande repo m mande lapè m mande la frechè la trankilite te gen yon moun ki tap fon priyè pou mwen yon pè savann ki tap fon priyè pou mwen ki tap chante yon libera pou mwen kòm yon mò vivan hein li di l mande lapè l mande le repo li mande la trankilite li mande la li mande la frechè pè sa mouri Pè non, yon pè savann nan simetyè de Pòtoprens ki te rele Pè Nwèl. Hein, moun Ayiti yo ap konn Pè Nwèl. Moun ki konn al ba, al ba chante libera yo ap konn Pè Nwèl. Pè Nwèl pa t jwe. Pè Nwèl mete m kanpe, li di l mande lapè, repo, latrankilite, lafrechè di kò. Lafrechè di kò e de lespri. E sa l te di. Eben wi, m vin mande lapè, lerepo, lafrechè di kò e de lespri pou Maria Denise. Ou konprann? Ann vire chapit la paske gon lòt zen kap vini. Facebook la se konsa Facebook la ye. Jodi a bò bouda w chofe, demen se bò bouda pa yon lòt moun. Ok? A bon antandè salut, m ale tout moun se te yon plezi. Kounye a m pral prepare m paske demen se vandredi se depi 11 zè di maten fò manje m pare. Depi 11 zè di maten fò manje pa m pare. Paske a midi fòm met jenou m atè poum leve 2 menm anlè poum kriye viktwa wi Bondye banm viktwa li banm viktwa l baw viktwa ayisyen tcheke konsyans ou chache aranje vi spirityèl ou ou konprann epi si w kwè nan mistè ou son moun ou di w son moun mistik ranje mistè ou ranje mistik ou ki moun kap di m poko ale a Nap dim poko ale. Poko ale pou le le poko ale pou ki? Ou konprann se te gran fanm lekti ekriti yo la. Ou konprann kote k gen granmoun, timoun pa jwe nan dife. Sispann abòz nou an, fimen pwèl nou pito n a fè pi byen. Ok! M ale tout moun bòn nwi! Se sa l de, mèni Superior Queen Manbo Similòm, 786 702 19 03, rele Metrès Dantò! Rele mama pase pou yon lwil pase pou yon duvan pase pou yon boutèy pòfen chans m gen tout oh m poko gen lwil la fò mande lwil la nan menl al de kisa al de se kolonn ki bat kolonn ki bat e Rachel la la pou tout moun Rachel la la pou tout moun Rachel la la pou verite pa gen moun kap vin manje moun la pa gen moun kap vin manje sou do moun la. Li te mete Nerline, nou wè m bay kaka lòt jou lè yon moun ap fè l yon bagay ki mal la map monte map di konan gyèt manman moun nan. Se sa li ye. Il faut de tout pour faire le monde. Facebook son kòd fanmi. Sispann rejwi nan malè moun. Paske bay la di w lè bab kanmarad ou pran dife, mete pa w a la tranp. Ayisyen fè respè w. Mande lapè. Le Repos, La frechè di kò e de lespri pou Maria ak Denise. Se te yon plezi ou Facebook bòn nwi tout moun male.